gen orè kont mal la. Si gen anpil moun ki kwè ke si gen yon moun kap fè sa ki mal ou denonse l. Moun di bon e pa konsa ou ta dwe fè l pou ta dwe denonse mal la. Men sa n bezwen konnen si ta gen 4 ou Sen kou lan mond evanjelik la, men mwen menm map santi m plis an sekirite. Plis an sekirite. Paske depi genyen moun kap kondane kèk mal, e m ta renmen byeneme frè sè kap tande m yo, m ta renmen w konprann sa byen. Ou gen ou gen kèk byeneme lan mond evanjelik la la, Dye ba yo yon karaktè espesyal paske gen chak moun Bondye rele lontan, e chak lame Bondye ap prepare li bay chak militè yo yon karaktè. Yes. Nou bezwen konn sa. Si Bondye rele yon moun lontan, l ap denonse bagay ki mal, e akoz de denonse l ap denonse bagay ki mal, gen moun gen moun k ap mache dwat. Gen moun k ap mache dwat. Gen moun k ap mache dwat paske yo konnen depi yo fè mal la, pandan y ap fonksyone bò kote w, Wap denonse yo. Moun nan pap fè mal la. Ebyen ou pwoteje legliz la tou. Pa pastè apot mwen. Ou pwoteje legliz la. Ou menm kap denonse mal la ou pwoteje tèt ou paske ou konnen ou denonse mal tèlman twop. Wap trete tèt ou di. Se sa apote Pòl di. Map trete tèt mwen di aprè mwen menm poum pa rejte. Ya ou oblije trete tèt ou di. Ou oblije trete tèt ou di. Evidaman. Donk se sa ou ka konprann ke la gen yon pwoblèm mank de padon an, nou di mank de padon an li afekte lafwa, li anpeche lafwa grandi. Paske li anpeche lafwa grandi depi yon kè youn pa padone lòt. Men nou bezwen distenge e fè diferans Ant yon moun ki rayi ki an horreur kont le mal avek yon moun ki rayi moun. Yes. Gen yon diferans. Gon diferan, gon gran diferans. Gran diferans. Donk yon moun ki rayi moun se yon moun ki ki pote sousi oswa ki ki pote anbisyon de sa yon moun. Anbisyon de sa yon moun posede. Evidemment. Kap chèche detwi moun nan. Wi. An kelke sòt. Men si se mal la. Si se mal la wap kondane. Non. Se kontinye kondane. Map repete apre Apot Felò, depi w pa an kolè kont mal la, Bondye ap an kolè kont ou. Evidaman. Bondye ap an kolè kont ou. Se evidaman. Se sa. Mwen renmen apwòch sa anpil. Wi. Donk. La ou bouse m la wi. Wi. Evidaman men. M kwè tout moun tande. Se sa l ye. Se sa l ye. Se son verite. Paske li fè yon lè, Byeneme. pou nou tande pawòl Bondye. Paske mwen kwè ke lèzòm gen yon vid nan li. Lèzòm gen yon vid, vid la se pou l tande lapawòl de Dye. E te gen anpil farizyen, te gen anpil doktè de lalwa k ap pale ann Izrayèl. Men lè Jezi vini, l ap ansenye, yo wè li diferan. E finalman gen yon foul moun. Moun yo ap mache dèyè Jezi pou yo tande lapawòl de Dye. Yo pa pral tande pawòl yon doktè de lalwa men yo bezwen tande lapawòl de Dye. Donk, anfèt, li rive nan tan pou gon swaf kanndan nou pou n tande laverite, pou n pa tande sa n ta vle tande, men pou n tande laverite. Paske laverite li transfòme, laverite li enpoze tou. li enpoze. Donk, sa a premye resous sa a, apotamèl, lafwa, nou bezwen l, mè byeneme frè e sè, nou bezwen l nan tan difisil yo. Nou pa bezwen l sèlman nan tan sa a, men nou bezwen l nan tout tan. Men tan sa a li revele nesesè. Pou lafwa, pou n chèche gade byen si pa gen bagay k ap anile l, si pa gen bagay k ap paralize l, si pa gen bagay k ap afekte l, si pa gen bagay k ap tiye l. Nou bezwen gade sa. Nou bezwen kontwole, gade, siveye sa yo. Siveye sa, se sa. Ma vò Apot Da. Se sa. Donk, dezyèm bagay Apot Amèl, dezyèm resous, si n ap gade nan vèsè 6 la, vèsè 7 la, li di, ou kapab li li. Okontrè, son espri nou ranpli de fòs, damou e de sajès. Vwala. Donk, dezyèm resous apote Pòl di Timote li bezwen se lespri de Dye. Gen de rezistans pou genyen san lespri, si w sou lachè, ou pap genyen l. Mm-hmm. Ou bezwen sou lespri. Sa k fè, mm-hmm. apote Paul di legliz Galat, si nou vivon pa lespri, machon osi selon lespri. Mm-hmm. Yo di, resous sa, nou bezwen l pou nou kapab reziste. San lespri de Dieu, nou pap ka reziste. E mal konprann, e se sa k fè, le teks la, Gon gon revelasyon mal pèse de tèks sa a pou Tamèl, lè nan moman grand tribilasyon an, kounye a nan chapit 6 nan nan nan Apokalips la, li di ne fè pwen de mal ni a lwil ni o ven. Ok. Lè mal konprann ne fè pwen de mal ni a lwil ni o ven, gen lè mal gade lwil la li senbolize le sentespri. Mal konprann ke lan tout aj biblik, pèsòn moun pa ka reziste si le Sentespri pa fè yon bagay nan moun nan. Li pap ka reziste. Piske legliz fin anlve, sa vle di legliz pa ankò sou latè, men, e pou Bondye ka sove Moun sa yo k'ap sove m atravè gran tribilasyon an, donk l oblije di, li di, monchè, gade, pa fè mal non ni a li ni o ven. Ven an, ou wè jan ven an son bagay ki lan, li senbolize lapè. Sa vle di, pè enteryè a, Lespri de Dye nan nou, li pwodui lapè enteryè nan nou. E se, se pè enteryè sa ki fè nou kapab reziste. Resous ke apotre Pòl di Timote, li di, Pitit gason m, li di ou bezwen resous sa a. Èske se pa menm e, e, paske Pòl, w ap wè, ansèyman Pòl yo pa kontre, pa kontredizan, yo pa kontredi. Evidaman. W ap jwenn gwo, gwo, gwo, gwo swit de gras, de konesans. Gon suit vokabilè, gon suit biblik, teyolojik nan tout. Malgre Pòl ap ekri a diferan pèp, men ou pa wè Pòl ap kontredi ankò sa l di yo. Ou wè gon suit. Pa egzanp, nan Women chapitre 12, li ekri a Women, tandike sa a Timote. Li di. Telle est la volonte. Pou ki sa pou disène? Paske les choses du diable ressemble avec les choses de Dieu. Pa konn si w sezi non. Lespri Paul. Puisque les choses du diable ressemble avec les choses de Dieu, kounye a fò w gen Sentespri. Yes. Lespri de l'intelligence. Fò w gen lespri de l'intelligence. Ki pou ede nou disène. Disène sa k bon an. Evidaman. Ou pa wè anpil moun ki sedwi nan tan an? Anpil moun ki sedwi, chaje sediktè. Men ki sa k fè w sedwi? Paske dezyèm resous la l pa genyen l. Li pa gen Sentespri. Ya, li pa gen Sentespri, piske Lespri sa li bay l entèlijans. Li bay entèlijans. Jan w sot li tèks la la. Epi Lespri dentèlijans lan, se li k pèmèt nou a disène. A disène. Ya. Se k se sa. Donk si ou pa gen resous sa a, w ap pran mal la Ou metel domi lakay ou, ou pran byen an ou metel deyo.